Efektif i 83 n kanpe flat sou nouvèl yo mèsi a ou menm ki abòne mèsi a ou menm ki fè n konfyans e ki tande nouvèl yo mèsi a ou menm tou ki ede n pataje e nou rekonesan n kontan kontinye fè travay la n ap kontinye pote pou ou tout nouvèl k ap domine lemond. Anbasadè Kanada a reponn moun k ap di se sanksyon politik ki ilegal yo pran sepandan li fè konnen se yon enstriman legal peyi Kanada itilize pou kapab kouri dèyè do moun kap sipòte gang e moun kap bay gang lajan nan peyi Dayiti. Li fè referans ak lwa Loni an ki kondane tout zak kriminèl, kondane tout moun ki gen rapò avèk koze gang suit ak sanksyon Kanada pran. Pandan Etazini poko di anyen, men sepandan Prezidan Martelly gentan retwouve l an Ayiti epi vin tann pèn ni parapò ak tout sa kap pase. Jis kounya li poko klè kisa Etazini pral di, eske yo menm tou yo pral kanpe dè do sanksyon Kanada, men nap rete tann Garry Boudon, Jean Henry Céant, Rony Célestin, Laurent Lamothe ak Youri Latortue ou ankò Joseph Lambert, se pratikman 8 moun ki sou lis sa e se yo ki nan tèt peloton an ka pije pèn kote ke peyi sa yo gentan mete yo nan kanpe lwen non sèlman nan politik peyi Dayiti men yo pa ka mete pye yo Kanada e tout sa yo genyen deja sezi pa gouvènman Kanadyen nan. Rete la pa deplase, anpil detay ak enfòmasyon sou chanèl pa w la, pa bliye n se rezo enfòmasyon an, Sofia TV 83, gwo rezo a. Sa sèlman m vle di pou peyi a. Lè yo site non Michel Martelly, m wè moun yon ti kras, o sesi, o prezidan peyi a, li gen dwa. Banm di n peyi a. Se tete k ap pale la. Michel Martelly gen men l nan majorite sa k ap pase nan peyi Dayiti jodi a. kòm ansyen prezidan de la repiblik m ta renmen tande sa m di a m ta renmen Michel Martelly di peyi an eske l poko janm pale a on nèg tankou ti makak nan laboul m ta renmen di l sa e misye sipè entèlijan li pap itilize telefòn pa l pou l pale a chèf gang men l pale avè w se mwen k di n sa. Se premye bagay nèg yo bezwen konprann, ou wè ti lapli e pa sèlman ti lapli ki pale. Chèf gang yo pale. E nèg yo pa, nèg yo pale. Gen de bagay nèg yo, kòm si yo fòse fèl men e pa yo ki ta fèl. Yo pale. Yo pale. Sa di, m ta renmen Michel di m, èske l pa konn pale a yon nèg tankou ti makak. M ta renmen tande sa. M ta renmen Michel di peyi an ki relasyon l devlopa krisla chèf gang kap kòmande ti bwa a m ta renmen l di peyi a sa m ta renmen l di sa m ta renmen l di l bon si w kwè m manti tande zanmi e mizisyen pare yo e zanmi yo e kote zanmi an kote misye. Bon zot ou nèg ki bezwen pouvwa jodi a la paka met tèt nan sitiyasyon pou blan al wèl nan move bagay epi l paka pran pouvwa. Exactement. Sou nèg yo pa gen enterè sa a blòdè. Men kòm ou konnen se se li pi fasil pou moun ki pa renmen nèg yo di se yo menm. M konprann. Men ekout lè w gen nèg lè w gen moun nan gouvènman an mwen menm sa m ap di yo la se bagay mwen konnen ke m witness ke m tande a zye m mwen wè m wè minis k ap pale avèk chèf gang. Waww. E alèz tou. Mwen wè chèf gang ki rele minis pandan yap bwè avèm lon ba oubyen lon restoran nap bay blag wap wè chèf gang rele nèg yo nèg yo di entèl relem la pral pale avèm waww sa ti sa mwen a zyem tande yon nèg tankou Chris la se pa vre ki anwo anlè pi wo gran ravin nan Chris wè Chris se nèg kal wè a prezidan kal chita a prezidan an le swa pale bagay bon m pap bò manti kiyès ki Chris la ayisyen. Bon Chris la son bon chèf gang ki pi wo gran avini gen Chris la gen ti lapli gen daye bon ou ekip ou ekip. Eske n tande. Mezanmi ki di m eske sa ti lapli di yo li yo kredib m pa konnen si yo kredib m pa konnen m pa avè yo m pa avè yo sa t fè mwen menm achiv yo la epi m byen kowòdone yo pou. Si w gen bon sans, w a konprann. A e pa ti lapli k ap pale non. Sa se yon sitwayen onèt k ap pale men ki nan sen nèg yo. Se mizisyen parèy yo ki manje, ki bwè ak yo, ki soti avè yo, ki gen gwo kontak nasyonal, entènasyonal k ap di nou sa n pa konnen. E bon menm si w pa t konnen, aprann sa. Ou pa t konnen? Albert. Kite m oubyen an otaj. O mon Dye! Bon m di w yon bagay, Blòdè. Bon m di w. Men sa k pase. Depi lè Mateli t ap fè kanpay, nèg yo te gen yon pwomosyon de bandi legal ke yo t ap fè. Te jwenn nan mizik misye se toujou chante bagay bandi legal, kanaval li se bandi legal. Mon chè, dizan de sa m di nèg yo, mesye, wè bagay bandi legal sa a n ap preche a, Ayisyen se yon pèp imitatè li ye. Konprann? Yo pral pran Michel, yo pral pran Michel kòm yon wol madoul. Sa vle di, yo pral pran yon vakabon sal, yon grenn sal tankou Michel. Yo pral gade l kòm yon madoul paske si Michel sot nan twou kote l sot la a, nan eta kote l sot se vin prezidan Dayiti, sou tout gwo entèlektyèl sa yo, sou tout moun ki konn li sa yo, tout moun serye sa yo. Sa vle di, vakabon bay. Èske ou konprann? Mwen, m konprann. So, he become their wol madoul. Abosan avèk 5 nèg nan sektè prive a pou yo kontwole pò yo. Waww. E antre Sendomeng yo menm gen yon bò se Steve Caroli avèk yon lòt moun ki genyen l, yon lòt bò se Rony Celestin ki genyen l, yon lòt bò li menm se Joel Dib ki genyen l, I mean Renold Dib ki genyen l. Pò Pòtoprens lan se Renold Dib ki kontwole l. E chak nèg se yon nonm de kòb pou yo pote bay Martelly. Waww. Sa vle di se yon batay enterè an fèt la. Se pa batay pou Ayiti. Ayiti pa ladan l menm. Se yon batay enterè. Ou konprann? Se de greedy, ou konprann, de greedy nèg ki renmen lajan sèlman, ki pa renmen peyi, ki pa renmen pèp ayisyen, ki pa gen volonte pou peyi Dayiti. Yo just vle fè kòb, yo just vle rich. Kòmsi nèg yo pral viv san tan pou yo manje lajan. Nèg yo prèt pou mouri la. Entèvansyon Kino a, misye raple ke depi lè Martelly vin ak kesyon bandi legal la, li te santi ke nou ka rive la a. E m te di n aswè a se yon lòt bagay k ap fèt. Depi nan bandi bagay mizik, bandi legal yo pran lari a, ou konprann? Depi lè sa a, se te yon move sinyal. Men kòm ann Ayiti, m gen enpresyon nou minimize règle des signes, nou minimize yo. Paske gen de bagay, gen de siy avan kourè ki rive sou ou, fò gen dimansyon pou konprann yo. Ebyen se sak rive la wi. E m pa konn si nap gade chema map fè emisyon an non. M pral fè n kontinye tande bagay. Sa di chak nèg ki pale m gon bagay pou m kore sa l di a wi. Ou wè Kino raple w ke. Zafè bandi legal sa se ton veritab danje pou peyi a. E kiyès ki pral kore sa Kino di a, ki pral konfime le règne de Michel Martelly? Se bandi legal? Se kiyès ki pral konfime sa? Ki pral konfime règne Michel Martelly son kansè pou peyi Dayiti? anba dekonb? Ou genlè panse se manti map fè? Eben tande sa, achiv yo. Le règne de Martelly se l'expression de l'effondrement moral de cette nation. Le règne de Martelly se l'expression la plus concrète du banditisme légal ke li menm li pwone. Non, non, tande, tande, pa tounen sa. Ou paka ale vit Gabo. Ou paka ale vit. E gen bagay ou di, fòk peyi a tande wi. Paske mwen menm ti vwa m pa ase. Vwa Morvan pa sifizan. Lynn, vwa yo pa sifizan non pou ap di sa. Sa di, tanzantan fò n raple ti bagay sa yo. Paske mwen kons, mwen remake youn nan pi gwo pwoblèm Ayiti, se paske les Haïtiens ne sont pas conscients. Ayisyen yo pa konprann ke sitiyasyon an konplike pou yo. E se menm yon seri de ti ayisyen ki nan mizè, ki nan fatra, ki nan salte, ki nan ensekirite, ki pa ka al lekòl, epi ou wè k anvayi rezo sosyal k ap joure m mwen menm, kòm si se mwen k mechan, m pa bon. Gen k di m o megri, egri kont ki sa? An kòm si olivye t vin la l pa travay yon jou nan vi l, de kou l miltimilyonè pandan tan papa l sou pouvwa la, si m denonse sa egri megri? Kotel tal travay? Ki ekip pasel? Ki CV misye? Se egri megri konsa? Kounya Michel Martelly kom ansyen prezidan, map vin sou bagay sa talè wi. Paske dezod la fok li fini. Mwen fon tweet. Mwen adresem ak Frantz Elbe DG polis lan. Fòmasyon li asire par le Canada. Tout sa polisye yo genyen nan men yo an tèm de materyèl, dekipman, yo soti dirèk dè Etazini. Si w pat konn sa, m di w sa. Lè pral genyen rekritman kap fèt, gen pwomosyon ki pral fèmen nan akademi an, lis la li sipoze soumèt a lanbasad dè Etazini, malerezman. Yon peyi menm polis ou ou pa gen kontwòl li e vin endepandan. M wè anpil nèg k ap pale fransè fè gwo literati nan radyo pale anpil m ri nèg yo wi. Menm polis ou pa gen kontwòl ou polis ou wi menm polis ou pa gen kontwòl polis nou an se 2 peyi ki jere l le Canada les Etats Unis si w pat konn sa aprann sa jodi a. Mwen adrese yon tweet ke m tag pnh ladan l. Mwen tag anbasad Dèzetazini. M ap pale avè yo, yo gen seksyon kreyòl k ap tande emisyon Ti Koze pou yo. Joel Lorquet, pale avèk anbasad la pou nou souple. Li pa nòmal! Pou Michel Martelly plis pase 6 an l pa prezidan e l gen yon mwatye nan polisye USGPN ki lakay li k ap ba l sekirite. Li pa nòmal. Se pa misye sèlman k ansyen prezidan nan peyi a. Se yon dwa ke l genyen kòm ansyen prezidan pou yo ba l sekirite. Men si non l enplike nan tout detay m ap di la yo, li pa gen dwa gen polisye k ap ba l sekirite. Yon nèg ki e pa mwen non m pral fè n tande sa wi yon nèg ki konfime l se vòlò li konn ap vòlò kamyon moun pou l fè dwòg kòman pou polisye ap ba l sekirite se pa nòmal. Misye gen kay li nan Pierre Payen, li gen yon dividal ajan usgpn kap bal sekirite. Misye antre nan peyi a la, jan w wè m mete ti pòs la avèk pil malèt li. Palè Nasyonal ranfòse sekirite misye. Ou wè Josué Pierre Louis, misye pa ka bon moun. Apèl Belizaire a konfime ke Laurent Lamothe te nan trafik zam. Paske si misye pa gen otorizasyon, dayè peyi a te gen anbago zam sou li. E pa sa? Anba gou. Si misye ka komande zam an Israel e sesi Galil. E atansyon. Menm si misye di l ta rete l te sesi se apre bagay sa wi peyi a pral konnen yon bagay ki rele baz Galil wi. Nou pat janm konn bagay konsa. Se apre sa peyi a pral tande yon kestyon gag Galil etcetera nou pat konn bagay konsa. Pa yon pwoblèm. Kounye a, kòm se achiv n ap chèche pou n konprann, paske gen anpil koze k ap pale, e sa t fè mwen menm kòm sitwayen ayisyen m toujou ap eseye konprann bagay yo pi klè. Èske sa Arnel Bélizaire di an, Eske kapab gen verite ladanl? M pa konnen. M pa konnen. Se Arnel Belizaire ak Lolo t ka konnen. Sepandan, pat gen okin reyaksyon fòmèl ki te pran kont sa. Kidonk jiskaprezan, Arnel Belizaire misye te gen rezon. Tande byen wi. Paske si yon nèg akizew nan dimansyon sa, sa vle di pa gen ankenn desizyon, pa gen anyen ke w pran o nivo de la jistis kont sa, sa vle di ou aksepte l, ou dakò l. Kidonk Arnel te gen rezon. E misye pa t sèlman vin ap voye monte, misye te vin ak dokiman an men. Arnel te gen rezon. Ok. Mentnan, m pral kontinye, paske sa atire atansyon m tou, n ap eseye gade nan koneksyon yo. N ap eseye idantifye korelasyon ki egziste e n ap gade koyerans tout genyen pa rapò ak sa k ap di kòm deklarasyon. Arnel fin di ke Galil kòmande an Israyèl. Pa bliye, nan Galil sa, yon kantite te rete nan Primati, gen t al nan Palè Nasyonal. Tande byen, genyen nan Galil sa yo ta pral jwenn jis Jamayik, Jamayik, genyen yo ta pral jwenn an Repiblik Dominikèn, gen lòt ke yo jwenn atè a la, Lasalin. Nan kanpay ankò, Jovenel te bay Christian yon M4. Li te bay konprann tout kale yo menm kat. Sa vle di jounen jodi a menn se wè nou wè zam ap se wè nou wè zam ap antre nan peyi a nou menm nou achte zam nou fè zak nou achte zam paske ou konprann lè w anfas yon gwoup bandi ou konnen presi e prezidan kap pous li ou menm se tou se tou nòmal tou ou menm pou w fè zak tou ou menm pou w pou w kanpe baz ou tou pou w kanpe baz ou menn pou yo pa detwi ou menn. Pa gen pwoblèm. Sa se Tilapli chèf gang Gran Ravin nan k t ap pale. e wè misye site Galil e gade map gade wi Galil wè misye di Galil misye chite site Galil ke yo te bay Kris la pa gen problem kisa prezidan te bay li menm M4 li te bay M4 li pa bay lekol profesyonel li pa bay liv li pa bay anyen non li bay M4 pou al fè kisa pou ede yo kenbe pouvwa. Eske l sou pouvwa toujou? Non. Sa vle di zam pa toujou kenbe pouvwa vre. N ap kontinye. Paske gen bagay n ap chèche konprann. Paske pa bliye nèg isi yo fò. Yo pwisan. Eske ti lapli. te bay manti nou pral gade sa nou pral gade sa paske sa gon bagay ki atire atansyon m ladann men ti lapli misye site li mateli te bay galil etc donk eske misye te bay manti nan dosye a. M pa konnen men nou pral gade sa se yon peyi ki tèlman konplike se yon peyi difisil sa vle di ke dezole e nèg gwo chèf yo li pran tan pou konprann pou konprann fonksyònman yo nan peyi dayiti se yon peyi ki difisil lè m di l m gon rezon k fè m di l e sa m pral di aswè a m konnen l ka deranje yon kategori. Men m ba w garanti l ap ranje majorite a. Kanada finalman anonse yo pran sanksyon kont plizyè moun nan peyi Dayiti. Men yo sou ekran la n ka gade yo fasilman. Eske n sonje emisyon m te fè? lè yo te pran sanksyon kont Youri Latortue, senatè, egalman Joseph Lambert, prezidan Sena Repiblik la, ti mòso Sena. E si w gade sou imaj k ap pase yo, w ap sonje m te pale sou sa. Mwen te di ke. Jamè 203 e m te gen rezon. E m pral fè nou tande anpil achiv la a talè. Bagay ke m fè n tande deja men fò m raple nou tanzantan. Epi n ap konprann. Lè nèg ap chèche atifis, pran pòz o etsetera n ap nan. Sou blòf yo ye! Sou blòf yo ye! Mesye anverite m ka twonpe m de bòn fwa. On sèl nèg nan lis ki la a, m gon ti rezèv, men lè m al mennen ankèt, m jwenn on ti bagay sou misye, apa de lòt bagay, kesyon petèt, kesyon tè, etsetera, bon la son lòt detay, e petèt tou kesyon anba lavil la, m pa janm konnen, paske la yo pale tou de kesyon vyolasyon dwa moun. Ou sonje ke Jean Henry Céant se te notè e pouvwa m kwè, se youn ladan yo, nan kesyon kraze anba lavil. Sèl misye wi m te ka di antre parantèz m gen yon ti bagay. Sepandan, lè m al mennen yon ti ankèt, m sonje nan kad destriksyon yon seri de zam ki t ap fèt, lapolis, minustah, etc. Nan kad ankèt ki t ap mennen. sou telefòn Arnel Joseph ansyen chèf gang, anplis telefòn Vlad sekirite rapwoche de Michel Martelly ke yo te jwenn an kontak pèmanans avèk Arnel Joseph, yo te retrase egalman apèl antran, tande w, apèl antran Arnel Joseph sou telefòn Jean Henry Céant. Se tete k ap pale ak peyi a. Ok? Donk e sa k fè m di w, se petèt misye m te ka gen yon ti rezèv tou piti. e m ta swete limyè fèt. Sepandan, lè kounye a yo sòti a yon bagay Youri Latortue, yo sòti a yon bagay Joseph Lambert. Epi m di atansyon, jamè de san twa. Poukisa m te di l? Youri Latortue se kandida potansyèl a la prezidans. Se dirijan pati AAA. E pa sa, Ayiti an Aksyon. Se antreprenè tou, Ferme Latortue. Men. Misye sansye prezidan sena repiblik la men youri la tortue menm ki la avèk michèl menl la ak lanbè se ansyen konseye politik michèl mateli wi tande wi menni youri la tortue. se ansyen konseye politik Michel Martelly. Kiyès ki la Joseph Lambert? Men l sou ekran lè y ap pase. Joseph Lambert se ansyen konseye politik de Michel Martelly, lami pèsonèl de Michel Martelly. Kòman pou n ta akize Youri, pou n ta akize Lambert swa nan kesyon dwòg oubyen kesyon koripsyon m pa konnen oubyen lòt detay epi nou kite Michel Martelly m te di sa se blòf? Hein? Èske m te m te di sa? M te di w wè sa se blòf. Si Kanada, e m ap tann wi, paske Kanada se yon ti avètisman. Gwo lo a la a se Etazini m ap tann e atansyon! Michel Martelly rantre nan peyi a yè aprè midi. Eske se pa yon oto depòtasyon? Yon gwo bagay n di la a. Sa k pase la a? La sosyete e kote? Tande byen sa k pase. Peyi Kanada. anonse yo pran sanksyon kont plizyè moun nan peyi Dayiti. Lè m wè sa epi m souri paske se jis yon konfimasyon. Yon konfimasyon pou di sitou yon seri detraktè. ki toujou di ke oh nap akize moun nap sesi sela etc blan ki dil yo di bravo e si wal gade emisyon m te fè depi semen dènyè m te di nèg sa yo. ke enfòmasyon ke m te genyen ke nèg sa yo ta nan vizè otorite kanadyèn egalman amerikèn pa rapò ak sa yo genyen nan men yo kòm eleman, kòm evidans m wè anpil nèg ap pale men m vle ke n konprann yon reyalite. M pa kwè Kanada, le gouvernement canadien, m pa kwè le departement d'Etat ameriken pral sèlman deside pou sòti yon kominike pou di yo pran sanksyon kont tèl moun, tèl moun. paske moun sa li ta nan tèl bagay oubyen li nan tèl bagay m pa kwè yo fou ase dayè peyi sa yo konnen ki enpòtans ki konsekans ki pwa difamasyon genyen menm si w te etranje oubyen pitit tè a paske youn nan bagay nou inyore oubyen n neglije pandan nou menm nou kraze peyi pa n pa genyen k ap mache ladan l. Men n bliye ke nan peyi yo gon bagay yo rele sèvis de ransèyeman. Nou bliye ke nan peyi sa yo gon bagay yo rele sèvis dentèlijans k ap fonksyone an pèmanans. Sou lis yo te mete Claude Joseph an Repiblik Dominikèn nan, yo te site non misye. Misye te fache. Men, èske n ta pral konnen ke se, byen ke sa pa t sipriz paske gen anpil ladan yo m te konnen deja. Men se nan atik sa a wi. ke anpil ayisyen ap pral konnen vrè non yon seri chèf gang nan peyi a alòske nou menm journalis ayisyen lapolis nasyonal pat janm gen done sa yo kisa w konprann e sa t fè nan kad sanksyon kap pran la kanada etazini an verite nou ta sezi wè sa. Youn nan peyi ki plis enterese m pouglenstan se la Repiblik Dominikèn. Depi kèk tan la m ap bouske Luis Abinader. Se yon bon zanmi gen kontak Luis, di l TT bezwen pale ak li tande. M ta renmen pale, ah m pale a yon prezidan, m ta renmen pale a prezidan Luis Abinader. Paske w wè pandan se vre yo ap imilye frè n ak sè n anpil soufrans men misye ka ede n tou wi e Luis Abinader Luis Abinader El presidente por favor quisiera hablar contigo aha paske gen bagay pou n pale gen bagay pou n pale paske gon seri de nèg k ap prita peyi a. Dezyèm rezidans yo se kay vwazen. Yo ap prita peyi an. Dezyèm rezidans yo se Repiblik Dominikèn. Se manje Ayiti, al bwè dlo kay Luis Abinadel. Si w kwè m manti, al mande Rony Celestin. ki kalite envestisman l fè kay Luis Abinader. Mande misye depi kèk tan ki kote l tabli baz li, si e pa kay Luis Abinader, le senateur de la Republique. Mande li. Mande yo! Gen yon bagay map gade ki pase an frans ta sanble se yon otorite afrikèn sanble m pa konnen prezidan yo di ta sanble prezidan kamewounè men m pa konnen eske se kamewoun oubyen yon lòt kote e misye genlè pou karantyèm anivèsè li epi lal lal lal lwe yon kote genlè yon espas prive. pou l selebre anivèsè li an Frans. Ebyen gen yon pakèt Afriken ki debake nan espas la, yo kraze sa plat, yo di w pap fete la, sanwont. Nou bezwen kalite Ayisyen sa yo. Nou bezwen yo. Yon seri de nèg, yo pase tout vi yo nan leta, yo pa itil peyi a anyen. Kou yo gon tèt fè mal. Yo pran avyon, eh, y al pran, yo pran avyon. Yo al pran swen Miami paske Miami se dezyèm rezidans yo. Sou gouvènman Lamòt n ap gade sou ekran la a, nèg sa yo se pase semèn nan, yo fè 4 jou Ayiti. Depi w wè vandredi rive, baw! Ou wè ayewopò a chaje. Yap plonje nan Florida. Se gouvènman ki te gen plis dyaspora ladan l wi. Gouvènman Laurent Lamothe la. Gagote lajan peyi a. Misye kounye a m tande l ap plenyen, o se kounye a lap fè rapèl, se li ki te fè arete gang, li ki te sesi, li te fè arete Sony La Familia. Sa yo se bobin. M pral tou nan yon achiv pou ou Laurent Lamothe. Paske bon m pote yon presizyon pou tout nèg yo sanksyone yo. Yo pa sanksyone nèg sèlman paske ou gen relasyon ak gang, yo sanksyone nèg se tou pou koripsyon, pou kidnaping, pou blanchiman lajan, pou vyolasyon dwa moun. Tande byen, se pa sèlman nèg ki nan relasyon ak gang yo sanksyone, yo sanksyone nèg tou pou koripsyon. Koripsyon! Koripsyon nan lapader la, koripsyon nan 200 galil ou te komande an Israel, pase par le Canada sou non Salim Soukar pou rive nan peyi a, ou pa janm bay detay sou zam sa yo. Nan menm zam sa yo pral jwenn youn ladan yo plita Jamayik, yo pral jwenn ladan yo an Repiblik Dominikèn. Gon polisye ki desann on nèg Lasalin, se youn nan zam sa yo, zam ki te nan Palè Nasyonal, Primature. Nap tann detay sou yo. Sadik sispann blofe moun. Kòm ou gen medya paw pou vin ekri pou pale pou ou se pa nan ti koze ak TT nou bouke e sa n di n bouke fò n pran souf nou bouke kidonk aprè Youri Latortue Joseph Lambert anpil moun te toujou ap tann sa e Canada kòmanse l. Nap tann Lèzetazini ofisyèlman Michel Joseph Martelly ansyen prezidan peyi a byen avan sanksyon an te pwononse te genyen nan kad yon rankont kote ke rankont sa kiyès nou wè sou ekran ki te la se map pale sitou ayisyen minis afè etranjè a Victor Geneus Jean Victor Geneus yo te sinyale misye Genyen yon ansyen prezidan ak 2 ansyen premye minis Kanada pral sanksyone. Sa di yo anonse l sa. Tout moun te ap kesyone. Ou sonje m te fon twit m te di m te site kelke ansyen prezidan. M te site Martelly, Privert. Boniface Aristide etc. M te di youn nan moun sa yo ou byen 2 nan yo ap site kan menm. E on ti tan aprè ofisyèlman pral gon jounalis kanadyen ki anonse ke Kanada pran sanksyon kont Michel Martelly, Laurent Lamothe e Jean Henry Céant. Yo pran sanksyon kont Rony Celestin, kont Garry Bodeau, Hervé Fourcand. Ann fon ti rete la.